Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nap komanse deja pa yon dram yon dram ki pase o nivo de zòn milo ba wi ebyen waw se tris wi. Se tris. E sou kesyon m ta kapab di stoke gaz la, ebyen genyen yon dram ki pase la o nivo de Milo, zòn Moyiz Jan Chal wi, Baryè Batan. Tande byen genyen yon gaz yo mete anndan yon kay, ben ou konnen e gaz la li menm, gazolin la, nenpòt ki etensèl li pran dife. Ebyen kay la pran dife. Se triste. E. Kay la boule rapyetè. Genyen yon fi ansent m kwè ki nan kay sa a. Fi a boule e aparaman l te gen yon ti bebe avè l tou paske nan video m ap gade a m wè kòmsi waww. Video sa yo twò chokant, twò chokant. Y a yn video de 56 segond, gen yon lòt video de 13 segond. Video sa yo m pa ta swete yon moun gade yo men ekoute yo la. Si w vle nou kapab voye video sa yo ba nou paske se pa twop evidan pou nou kapab mete l sou chanèl la. Eske w konn wè kòmsi lè yon moun li kalsine epi pòtrè l rete atè a kòmsi nenpòt ti van ki soufle kapab fè l fè sann ebyen se konsa moun sa yo menm se pa boule se kalsine waww manman ak tout ti bebe a ekoute mezanmi nou konnen jan peyi a ye gen anpil kote ki pa gen gaz depi lontan. Nap tande problem sa yo mezanmi pa mete gaz kote nou domi pa mete gaz kote nou abite particulièrement gazoline nenpot ti etensel lap pran du feu e sa w tande a la anyen pap sove nou se triste se triste e map gade video sila tet chaje ann antre nan potoprens poun kapab ba ou Lòt dosye. Ah non, nou poko ap antre Pòtoprens paske la a nan Gwada, o nivo de Gwadloup genyen 2 ayisyen ki fè aksidan, aksidan moto, sa pase o nivo de la komin de Peti Kanal, zòn nan an se anlè mang, ebyen youn pral depoze lòt sou moto o nivo de zòn Gwo Kap. Lè yo rive nan Duval, ebyen moto a pèkite ak yon machin, ebyen sa w tande a la, 2 nèg sa yo pèdi lavi yo. J'ai la photo de l'un d'entre eux e fò n di ke sitwayen sa li menm se moun Lagonav, donk se konsa sa pase, ekoute, dèfwa ou kapab chache lavi ou detwi lavi, ekoute sè Jan, sè 2 sitwayen la yo menm ki yo menm ap viv Gwada, epi k ap chache kote lavi fè kwen pou kapab voye kichòy Ayiti. Men koman yo pedi lavi yo. Se trist. Bon! E kesyon bandi wi la. Ti boksè. Antèman ti boksè te fèt wi la. Antèman ti boksè fèt se te semèn pase a. Non sonje istwa ti boksè a. Ti boksè ki se youn nan pwa lou o nivo de baz krisla a. Nan ti bwa. Ebyen misye al mete dyab sou li nan jodi. Misye te gentan gen dyab sou li. Lal renouvle dyab la. o pwen ke gen anpil enfòmasyon ki di ke ebyen se premye djab ki misye te mete sou li an ki fè jalouzi ebyen ki manje misye ki bay tou vide pou yo bay misye yon bal tèt. Bon tèt chaje antouka misye se te yon gwo sòlda misye mouri antèman an fèt m kwè pa gen anpil nèg non ki te prezan nan antèman paske chèf la te di piga twòp nèg yo menm parèt nan antèman paske anpil nèg te sou le chòk nan moman sila. N ap vanse pou yon lòt fineray. Funeray Kenton Ben, son non se Keyton Dor. Eske nou sonje Keyton Dor alyas Ti Keton? Ebyen misye fèt nan dat 3 mars 1992, li mouri le 29 mars, misye respekte mwa l fèt wi, 29 mars 2022, a 30 an, ba wi. Kòman misye te mouri, nou sonje pandan misye t ap sòt enjoy li epi te gon antèn sou li nan dat sa a epi lapolis rive, misye te avèk yon fanm, Te gon zam sou fanm nan ebyen sa w tande a la lapolis bang bang bang li touye les deux a tou 2 pèdi lavi yo ebyen m panse ke funeray la te fèt non funeray la se yè li fèt yon rest in peace ak ti keton anpil moun te la e il ya une petite vidéo pour vous et puis après on va revenir pour d'autres vidéos de ti keton paske peut être pour la dernière fois ses proches kapab reviv vidéo ti keton yo. Mesye ti bwa yo! Nèg yo ap trip wi la a, sou nèg gran ravin. Se konsa. Ekoute, an tèm de batay, lè w nan gè avèk yon kan rival, fòk ou toujou jwe, m ta kapab di, tout sòt de estrateji. Non, se pa fòk, paske sa se an konsèy. Paske m pa nan bay bandi ankenn vagabon. Men ekoute, yo toujou tout kan yo toujou ap chache jwe, m ta kapab di la strateji pou destabilize ekip advès la, pa egzanp lè nèg la gon pwoblèm ou pwofite de pwoblèm li an ou anvayi l. Ebyen se konsa, nou konnen sa k te pase o nivo de gran ravin, epi nèg ti bwa yo menm, ki yo menm la m pa konnen èske nèg yo se pote yo te pote boure epi yo jwenn yon drapo, ebyen nèg yo tou ap tchuip sou nèg Gran ravin yo, kote ke nan ti videyo sa a nou menm nou jwenn ni e nou pote l ba ou, an nou viv ansanm. Se bò kyè lapli yo, ti drapo kalanbè sa n te moute a, nou pran l nan demen l nan men nou. Bande bande jel ti elizio a bande jel bande bande jel. Tèt chaje wi la youn ap di lòt pa konn li paske pou nèg yo te ekri ti lapli yo ekri ti lapil humm bon eske si yon nèg fè yon ankèt wap jwenn anpil nèg ki konn li nan baz yo ba wi ou kapab jwenn li paske gen de nèg se kouran lavi ki fè yo bandi gen de nèg Se, m ta kapab di, jan yo vin meurtri par la sosyete, yo rejte yo nan sosyete a epi yo pa gen dòt chwa ke pran yon zam, pran revanch. Antouka, se konsa sa toujou ye paske depi nèg la genyen yon, m ta kapab di, bagay ki rive l, ebyen baz advès la li menm, sa ap toujou fè l plezi. Men ekoute, entre ces deux camps, youn toujou ap veye lòt paske A chak moman la toujou gen yon tantativ pote boure e toujou gen pote boure. Jodi a w tande kan sa li menm li pote laviktwa sou kan sa. Demen si Dye ve w tande de twa sòlda mouri nan lòt kan sa. Ben se toujou kòm sa. Se le tren tren kotidyen dè bandi. Ben se kòm sa. Jodi a ebyen gwoup sa pote boure demen lòt la pote boure. Jodi a w tande de twa inosan mouri demen si Dye ve de twa inosan mouri nan lòt kan. Ben se toujou ensi. Men mwen menm. ki te vin jwenn mwen, eh bien l fè konnen ke se te au niveau de Croix des Missions mais d'autres personnes m'ont dit que c'est au niveau de la Croix des Bouquets. Mezanmi, video sa tris anpil. Wap gade pou wè yon aksidan ki fèt, youn nan nèg ki sou moto yo pye l koupe, tonbe byen lwen wi mezanmi. Waww, tèt chaje. Antouka, video a la, aksidan sa fèt jan nou diw li an au niveau de plèn nan particulièrement nan Croix des Bouquets kote ke machin pase sou nèg yo eh bien nèg yo kraze. si vous voulez bien, euh, on peut vous envoyer la vidéo.